Lèw panse bwa kale a fini, lèw panse bwa kale a kanpe, lèw panse bwa kale a li menm li fèmen ebyen nap diw se kounye a. Bandi ap pran bwa kale. Se vre ke gen anpil anpil dezastre ki fèt paske Izo, misye atake sous matla ankò yn fwa e misye atake Savyen, paske lè nou di Izo atake Savyen, pa bliye nèg Savyen yo se alye Izo, kidonk se Izo ki gran bòs tout nèg sa yo, depi l pale tout nèg tande, enben n ap di w, jodi a la a medam e mesye, Nan Fonvèrèt, popilasyon an masakre anviwon 16 bandi, selon journalis Esaü Cesar medam e mesye ke nou pral envitew tande la a, ki pral ban nou plis detay konsènan enben gwo bwa kale sa a ke moun Fonvèrèt yo menm yo bay bandi yo. E nap di w nan moman nap pale la a Izo, Jeff, Bogi, nèg sa yo ap planifye gwo atak la a ankò yn fwa sou Sous Matla, Ondirè, zòn Lafito, Sous Matla, Debussy, Zòn sa yo medam se mesye enben se la izo asasen nèg sal se la misye li menm li vize pou lal fè krim yo se la misye vize enben pou lal kòmanse fè sal gen poul fè a paske Ariel Henry Frantz Elbé k nan kòkòday avèk li nèg yo pasel lòd nèg yo fin pale pou 1 pou 2 izo frape nèg yo fin pale medam se mesye bwa kale a li menm li kanpe bwa kale a li febli. Rezon an senp paske nèg yo pa vle pou ensekirite a li menm li fini nan peyi a on fason pou yo ka toujou chèf. Enben medam e mesye eleksyon pap fèt nan peyi sa paske pap gen sekirite, Ariel pap kite eleksyon fèt nan peyi a pou l ka toujou rete sou pouvwa a pou l fin touye pèp la pou l fè ameriken plezi pou l fè blan plezi paske nèg sa yo se esklav yo ye esklav nèg sa yo ye esklav. Paske jodi a la a si Ariel Henry pa t on esklav, si Frantz Elbe pa t on esklav blan, m pa kwè nèg yo t ap retire cha ki te devan Vilaj de Dye yo, m pa kwè nèg yo t ap kanpe operasyon Bwa Kale a ki manke bay rezilta ke pèp la t ap chèche a, enben Frantz Elbe ak Ariel Henry, nèg yo kraze rezilta a, nèg yo kraze Bwa Kale a nan men pèp la. Nou pral envite w gen detay tou ak Claude Joseph epi ansyen anbasadè Edmond Beauchit, enben lòbèy pete, Claude Joseph fache, Edmond, misye joure, kidonk, tout nèg ap akize nèg nan kòripsyon, tout nèg ap di nèg te vòlò, nèg te fè sesi, nèg te fè sela, enben Frantz, ee, PM Claude la a, misye dedouble, misye fache sou Edmond ki, enben, akize li kòmkwa l te nan kòripsyon tou, paske jodi a Edmond pa, ee, anbasadè ankò, yo revoke misye pou dwèt long, pou, enben, kòripsyon nan tèt, ee, diplomasi a, medam e mesye, nou pral envite w, gen detay, rete konekte sou tvlakayhaiti.com. Bonne écoute nap tounen. Peyi a epon ti bagay konsa konsa wap ka peyi a son barik de poud la nan moman an kesyon bwa kale a premye minis ayayay pa jwe avèl premye minis paske ou wè sak rive la yap mennen w ala bouch ri yap mennen w nan siyasyon paske yap bat pou ke yo yo fè entèprete bagay yo nenpòt kijan ou konn sa yo gentan di nan lari a premye minis wap fè divèsyon pou kraze bwa kale wi se sa wi e tande byen wi se sal parèt wi èske ou konprann. Li parèt tankou se yon divèsyon pou kraze mouvman Bwa Kale a. E! Yè, Premye Minis, anpil moun mouri. Bandi Izo parèt fè deklarasyon, li lanse mesaj e moun mouri sou Smat la. Moun mouri e l ap mande alye yo akonpaye l, akonpaye l. Se yon ak de feblès byen antandi. Moun mouri Fò Jak. Moun mouri Fò Jak, moun mouri sou Smat la. Lyankou. Moun mouri Lyankou. Men yo fè yon kou tou wi, yo fè yon kou e moun Vèrèt fè kou. Yo lage 16 bandi atè. 16 bandi tonbe! Ok. Donk, sa vle di ke Premye Minis, m ap pale avè w maten an la. Vous êtes le Président du Conseil Supérieur de la Police Nationale. Vous êtes Vice-Président du Conseil Supérieur de la Police Nationale pandan ke w se Premye Minis, ou se, ou jwe wòl Premye Minis e Minis Enteryè. Ou se Prezidan peyi a. Pa kite moun lage w nan lòbèy. Jodi a la fòk eleksyon òganize. Tout bagay kap fèt la yo se yon pakèt bagay traktasyon kap fèt. Donk fòk eleksyon òganize. Men pou gen eleksyon, pou eleksyon òganize, pou k monte konsèy elektoral, bon ou bezwen reprezantan nan près la. Ou bezwen reprezantan nan près la. L ap jwenn reprezantan pou l divize. Ou jounen jodi a la men gade sa w fè. Gade kisa w kite moun ap fè sou do w. sou baz ke Ezayi anmède w, pa anmède l! Kòm si pou m pa anmède premye minis. Mwen menm premye minis, tou otan w ap grennen jilbrèt, mwen menm Ezayi Cesar m ap kanpe, m ap denonse w. Antouka, le randevou è kase, demen 10 zè, madanm nan avèk mwen, avèk fanatik Maten Deba, polisye, polisyè, militan politik, tout moun nèt akonpaye m, demen, randevou devan rezidans premye minis lan. Nou pral mande machin nan. Wap gen avoka avan an sa w? Wap gen avoka avan an sa w? Avèk mèt Kaleb ap la. Avoka ap la. Nou bezwen machin nan paske se pa leta ki te achte machin nan bay madam nan. Madam nan bezwen machin ni. Kòm se non yo te itilize premye minis, degaje w bay madam nan machin nan pou bagay la pa fini mal. Paske si nou pa degaje n bay machin nan, n ap oblije arete m demen si Dye ve. N ap arete m pandan semèn nan. Li kanpe nan maten deba jiska nouvèl òd. Bonswa Gary, bon mpa tap tande se se yon kamarad ki nan pati a efektivman ki enfòmem ke ansyen anbasadè n Bocchit fè yon nòt epi li sou li sou radyo a donk mal tande ansyen anbasadè n Bocchit e sa fèm pitye puiske seksyon konsilè la avèk yon lòt manb ki te nan kabinè m pou al fè pou al ankete sou yon dosye de koripsyon ki enplike Gilhomme Juste ke m te gen tan yon fwa ke m sonje anbasadè a rele m nan telefòn li di m men sa k pase m di anbasadè m ap revoke misye demen. M revoke misye efektivman demen epi m voye yon komisyon dankèt ki gen responsab sa yo ladan l. Enben, le dossier de Gilorme, li ouvri yon bwat de pandò a lanbasad Dayiti a Washington, kote nou dekouvri nan ministè a yon rezo mafye. ki ap vann paspò, ki ap fè paspò, k ap bay paspò a de sòm egzòbitan. E ankèt sa a, an out 2021, m pote l bay Premye Minis Ariel Henry. A se moman, mesye lanbasadè Boukshi te trè toupwisan. Yo pase ankèt la an derizyon. Mwen kite ankèt la pou listwa l nan men Ariel. M pa t janm te gen yon kopi ladan l. Mwen aprann resamman ke paralèlman FBI mennen yon ankèt, yo jwenn egzakteman sa nou te jwenn nan ankèt pa nou an. Se malere ke Anbasadè Bocchit ap etabli yon rapò de koz a efè antre mwen menm Gillaume pou l ta montre kòmkwa se rapò sa a ki ta voye l ale. Men se pa vre. Paske se pa lè mwen pa nan gouvèneman e m ap batay kont Ariel Henry e ekip li, don pwobableman Bocchit ki ta ladan l, epi se lè sa pou yo ta pran m an konsiderasyon ke m te fè yon rapò sou Bocchit. Mennan, Si anbasadè a li mele nan koripsyon a grand echèl, si anbasadè a ap trete avèk les ennemis des Etats Unis, si anbasadè a gen de bagay pou e ke repwoche l, ke l asime sa kòm yon on moun ki pase 32 zan nan diplomasi a. Paske se pa, li pa posib pou w ap chache yon bouk emisè pou kòm kwa ke se ta mwen menm ki te revoke w. M pa gen pouvwa, mwen fas a yon gouvèneman. Ou se prensipal opozisyon a gouvèneman an, alòske ou nan pouvwa a, se mwen pou fè revoke ou. Donk, mwen panse ke l peti, Anbasadè Boutchit, mwen panse ke sa a peti, mwen panse fò w asime akte ou kòm anbasadè ki nan tèt, dapre sa ankèt pa m nan te di, paske ou di se moun sa yo vin nan ede, yo vin nan ede, n ap rekonèt efektivman ke l Anbasadè Sambo Solèy, ki li menm te direktè jeneral Ministè Afè Etranjè, ke pwobableman tou suit apre rapò sa a yo revoke l, yo revoke l, ke Sterline Civil ki te minis konseye a l, a la mission permanente d'Haïti à l'ONU, yo revoke l pou rapò sa a. Mwen menm, m te gen anpil difikilte paske nou te pwodui rapò sa a de koripsyon Washington ki enplike. la soeur de l'ambassadeur et l'ambassadeur et c'est le rapport le plus objectif que mwen li depi ke m nan ministè afè etranjè a maintenant mwen ta swete de avèk konsyans ambassadeur a pou l retire non m nan sa kòmkwa se mwen ki ta fè revoke l. Mwen pa fè revoke anbasadè a. Aprè mwen menm avè w nou vin gen 2 rapò. Mwen menm avè w nou vin gen 2 rapò. Donk, m pa ta ka fè revoke w paske m pa gen rapò avèk Ariel Henry, je ne connais pas le ministre des affaires étrangères des affaires étrangères actuel. Donk, m pa ka fè revoke w. Donk, sa vle di ke. Ou pa bezwen eseye, nèspa, melanje m nan on bagay konsa. Se le rapò k pwodui se rapò li te pwodui pou listwa. Kòm se verite ke nou te bay nan rapò a, enben, ankèt paralèl ki fèt jwenn ke efektivman, Mesye Lanbasadè, vous êtes impliqué, nan on skandal de koripsyon a lanbasad. Ou byen prezime paske la jistis poko pwononse sou sa. Se sak fè yo revoke w, m pa konn poukisa yo revoke w mwen menm. Dakò? Se sèl sa, e sa m wè tout medya ap li, mwen di mwen pran sa medya yo ap di. Doktè Claude, Doktè Claude, euh anbasadè an, èske w ka bay on presizyon puiske anbasadè an di e son fèt ke li ye, son reyalite, se ou menm ki te nome e Genome nan direksyon konsilè nan Washington e ki li menm te enplike nan skandal 50 mil dola a. Ki verite ki gen nan sa? Non, non, non, non, byen si, se mwen ki te, se mwen ki te nome Gelorme, ki se efektivman yon manm de l'OPL, men yon kad, yon jèn kad ke m nome. Mwen enfòme ULCC. Mwen enfòme ULCC. ULCC ekri m fòmèlman pou l di m voye rapò a ba yo. Mwen voye rapò a ba yo. Otomatikman, ULCC li rapò a e l tande skandal yo. Li ekri m pou l mande m mete moun sa yo a dispozisyon yo. Mwen ekri moun sa yo, m di yo fò yo mete yo a dispozisyon ULCC. Anbasadè a di m ke li menm se anbasadè li, li pa pral bezwen ULCC. La sè d'Edmond Bokshitt, Bettina Bokshitt, di li menm li gen pitit Ozetazini, li p ap vin devan ULCC. et les autres personnes sa ki kouri etc. Men le dossier au complet est là et je que mwen gen dossier a à disposition m et mwen pa mwen pa kwè ke se dossier sa ki voye se vre gen yon scandale de corruption men m pa kwè se dossier sa ki voye Monsieur l'ambassadeur la ale paske tout simplement ambassadeur a sou pouvwa l. Se paske Ariel jennen anpil ki pou fè l pou l voye Bocchit ale. Donk se pa Claude ki ka fè l voye Bocchit ale. Okontrè, anbasadè a prezante Ariel pou l di se manti yo fè sou li. Tout moun ki la yo se moun ki nan pati Claude la. Men, se yon bèl ekskiz pou yo ta kenbe w. Se paske ou enplike nan de bagay ki pa bon ditou e gen de lòt bagay ki pa bon. Mwen menm, mwen pap pran chans pale la a. Mwen konnen listwa ap di yo. Dakò, men tanpri pa nonmen non m nan koze sa a, paske mwen menm kòm minis mwen te fè afè m, mwen te mwen te revoke ce Gelome Juste otomatikman e m te fè mennen yon ankèt. Ankèt la la. Jounalis genyen l jounen jodi a, m pa konn kouman yo fè genyen l men yo genyen l. Doktè Claude Joseph, Wi, alo? Wi, wi, wi, wi, m la. Wap tande mwen? Wi, wi, trè byen. E anbasadè a repwoche ou e li di e sa k plis fè l mal e sa l plis pa konprann ke e rapò dankèt sa a ke komisyon ou te nome a te mennen an nou achemine li nan anbasad amerikèn e li di l pa konn poukisa. Poukisa sa te fèt si efektivman e sa l te. Non ditou, mwen menm mwen pa mwen pa fè sa, mwen pa achemine okenn rapò dankèt nan anbasad, se pa plas mwen pou m ta fè sa. Mwen pa t ap janm fè sa tou. Mwen achemine dosye a, lè sa m te retounen kòm minis afè etranjè, mwen voye l, e pa achemine, mwen pote l menm bay Ariel Henry, mwen pote l. E kòm moman sa a se te moman mwen te mal jwi nan gouvènman an paske m te yon opozan osen menm di gouvèneman, enben yo pran dosye a yo kase fèy pou vi sa a. Yo pa fè okenn swivi ak dosye a. Men m konnen verite a, ou gen yon ti tan ou ka chache bare l, ou pa ka bare l pou toutan. Dakò? Donk men mwen menm pèsonèlman, mwen pa p fè sa. Men fò m di w tou, nan ankèt sa a, lè komisyon pral fè l, Bocchit tèlman santi ke l gen pouvwa, m ap di w sa byen, li tèlman santi ke l gen pouvwa, li boude komisyon an, kite Washington l al Nouyòk. Donk, yo pa kesyone l. Yo kesyone tout lòt moun nan, oubyen pifò moun, paske yo gen yon echantiyon, pifò moun anndan anbasad la, men Bocchit pa la, yo boude l. Mentnan, gen yon lòt rapò. Petèt ke Bocchit dwe pale de li. Se yon rapò Ministè Enteryè fè men patikilyèman Imigrasyon. Ki yon lòt skandal de koripsyon de paspò ankò. Paspò kap fèt, yap itilize idantite lòt moun, etc. Rapò sa a li la, mwen gen l a dispozisyon m. Lè nou voye yon lòt komisyon dankèt, Bocchit pa kite yo antre nan anbasad la. Ou imajine w, yon komisyon dankèt ale nan anbasad Dayiti a Washington Sho pa wè menm kote menm voye yap voyel ale li pa anvi ale pou kont li fok li jwenn yon bagay poul di poul montre ke ebyen il est un saint. Men c'est un secret de polichinelle tout moun ki konnen Bocchit nan diplomasi a konn ce konpòteman lakay Bocchit donk fok li asumel kòm granmoun n'est ce pas fok li asumel kòm granmoun mwen menm pèsonèlman e map diw sa klè mwen patap mwen te pwodwi rapò a paske fòm te fèl Mwen te remèt li avèk siperyè yerachik mwen ki te Ariel Henry a se moman. Answit ULCC te gen yon kopi ladan l. Paske mwen menm mwen te vle kontribye pou bagay sa a pou mete yon fen. E fò m di w se pa. E pou kredi Bocchit. Rezo mafye sa a ki egziste Washington nan, li presede Bocchit. Mentnan kounye a, Bocchit pwobableman, mwen di pwobableman, ka vin alimante l. Men li presede l. Li presede Bocchit menm lè Bocchit te minis afè etranjè. Mennen kounya lè ou vin anbasadè se ou pou mete yon fen avèk li. Si ou menm wap ouvri yon antèn nan Maryland oubyen Salisbury epi FBI ap swiv ou pandan 1 an ou pa janm konn sa, lè ou pran nan pwoblèm piga ou jwenn yon moun pou pran pretèks. Donk mwen menm, mwen menm. Genyen, anbasadè an te bay yon presizyon, Genyen, an li la tou, gen yon komisyon ki te vin lotbò an, nan rapò ke ou te voye fè an, yo pa jwenn tras sa ki di kesyon antèn konsila ki te ouvè Maryland. Enben, enben, monchè, banm di w yon bagay. Ou wè, youn nan bagay ke rapò a, ou wè, fòk Bushie li rapò a, youn nan bagay ki pi, e, e, m te kapab di ki plis eksplike, eksplisit anndan rapò a, ki se yon verite, se. Li bon boutik. Avèk tout respè ke m gen pou li, m ap di l pwochèn fwa l ap fè entèvansyon yo, evite chache yon bouk emisè. Mwen pa konn anyen nan revokasyon, m pa t ap ka fè, paske lè m te minis sa fè trè lè m pa t ka fè revoke l, paske ou te enplike nan kesyon de chantaj seksyèl kote foto w te nan lari. Mwen konvoke w nan ministè a, ou pa vini. E Ariel di ou pa vini jwenn mwen. A atansyon hein. Donk sa vle di ke lèm te minis ou pat ka fè revoke ou? Se pa lèm pa minis pou m fè revoke ou hein. Dakò e il y a beaucoup plus de choses kòm se des hommes d'Etat nou ye an nou evite pale de yo men m pat ka fè revoke ou lèm te minis paske tou senpleman ou te pase deyò ou te di Ariel se ou k fè l la a. Se pa mwen menm, si se pat ou menm se mwen menm ki tap premye minis. Donk Ariel kwè nan sa wap diw yo, ou manipile Ariel ki fè ke Ariel pat janm fè swivi sou dosye koripsyon yo. Donk kounya mon chè, ne chèch pa an bouk emisè an la pèsòn di Doktè Claude Joseph pou kwa se mwa ki e responsab de sèt revokasyon e malankontreuz. Se pa mwen menm. Ok. Doktè Claude Joseph m pa konn si wap rete sou liy nan piske anbasadè a la, nap pèmèt ke l reyaji. Anbasadè Edmond Rochier ou la? Kòm mwen wè nou fèmen mikwo mwen nou bay sèlman a minis Joseph pale m pa konnen. Non nou pa fèmen mikwo non. Non m panse yo te fè silans. M panse yo ta plis pou ta gon entèraksyon antre sa paske gen anpil bagay li di la ke. Gen m pran nòt, gen ki echape m. Men premye bagay m te vle di, e a oken moman le premye minis Ariel Henry n'a jamais reçu le rapport de la commission. Misye pa t janm voye l ba premye minis la. Li di l te pote l, se manti. Li pa t janm ba li. La dezyèm choz, e nòt anbasad amerikèn voye ba gouvènman ameriken an, li byen li fè referans kòm swivan. Après avoir l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique, après avoir reçu une correspondance datée de août 2021, Ministère de l'Affaires étrangères, mes amis. C'est clairement l'inécrit. C'est le ministre de l'Affaires étrangères qui a envoyé le rapport à l'ambassade. Il l'a clairement dit dans la note de l'ambassade. Mm-hmm. Ok? La deuxième chose, Misye pale de yon dal bagay de koripsyon ke men m pa kwè tande. M panse ke si gon yon ankèt seryez kap fèt o nivo de ministè zafè etranjè, m panse fò nou ka wè, fò, fò e e m wè misye evite pale de je lòm je kouzen l. Sè, sè ton kouzen e klod. Ou pa ka nye l jodi a. E si gon yon ankèt seryez kap fèt sou ministè zafè etranjè, yo sipoze ka wè. tout pwoblèm ministè a pi gwo ka de kòripsyon ki gen se pa lwen te la. Tout moun konnen ke ou te ogmante bidjè tout anbasad kote ou te gen anbasadè paw ou mete yo, ou te double bidjè yo. Tout moun konn sa. Ok? La dezyèm choz, tout moun konnen tout kote ou mete anbasadè ou mete dè administratè ki paw. Se paske ou te gen yon plan. E mwa menm a Washington. Le fèt ke mwen pat gen kontwòl sou moun sa yo, paske yo te toujou di, dabò, se son de fonksyonè, m gen dwa rete konsa m tande yo Ayiti, yo pa janm gen otorizasyon, yo pa janm mande, yo pa janm mande pou konte, paske yo te santi yo two pwisan. Yo fè tout bagay sa yo paske yo konnen yo gen pwoteksyon de lè ministre. Kounye a la, si misye gen yon yon aksyon l poze, se nòmal ou di ke yo te revoke l imedyatman, se pa le ka. Mwen te rele w m te di w sa, ou te di m bon, kite w regle sa. Mwen, apre mwen di w m ap enfòme Premye Minis lan. M enfòme Premye Minis lan, ou gen tan al jwenn Premye Minis lan vre. Apre, Premye Minis lan di men vwa chanje, li pale ak Anbasadè a, li panse ke se yon ka grav, li oblije fè l. E ou menm, yo mande w fè lèt la, ou fè l. Men ou pa t gen entansyon pou w te fè l o depa. Sa fò w di laverite. Ok? Anplis, ou pale de.